Kòman avwa yn relasyon stab e durab? Jodi an se lesansyèl pwen ke n vin trete avèk ou nan ti video sa. Avan menm ke n kòmanse nap mande w ou menm ki fèk tonbe sou chanèl sa pa neglije abòne chanèl la pataje men video sa avèk yon fanmi yon zanmi ke w konnen ki nan yon koup kap soufri amèrman. Anpil fwa nou konn nan relasyon se vre ke n gen dè zane depi nou marye nou gen dè zane depi ke n ansanm men nou pa janm santi ke n ere nou toujou nan yon enkonfò sitou nan relasyon Le fèt ke nou nwe pou lavi, donk nou, enben, oblije rete nan relasyon sa a parapò avèk lyen sakre sa a. Men, an pwofondè, nou pa santi n ere. Sa k koz sa? Se sekrè sa a ke n vin ba ou nan ti videyo sa nou. Donk, nou konnen gen anpil moun k ap soufri nan relasyon, ki pa janm kapab twouve, enben, yon konfò, sitou nan relasyon sa fè dèzane. Sa fè dèzane depi yo marye, sa fè dèmwa depi ke yo marye, men jamè twouve yon soulajman, enben, pou yo santi ke yo byen, enben, nan. Relasyon sa. Anpil fwa w konn nan relasyon avèk yon fi, oubyen yon fi konn nan relasyon avèk yon nèg, donk swa ke nèg la pa janm santi l byen, oubyen fi a pa janm santi l byen. Sa k fè l toujou enpòtan pafwa lè w ap viv nan yon relasyon avèk moun ki nan vi w lan pou w chèche konnen moun ki nan vi w la. Chèche konnen sa ke l renmen, an menm tan chèche konnen sa ke l pa renmen. Men, pa mize sou sa, enben, ke l pa renmen yo, plis mize sou sa ke l renmen. Pou moun sa ki nan vi w la kapab. Ere oubyen erez, se woutin yo, se vi kotidyèn yo, se chalè ou menm ki gason oubyen ou menm ki fanm ke w mete, ke w pote men nan relasyon sa k pral kapab men pèmèt relasyon sa ale vè lavan. K kapab pèmèt men relasyon sa bouste pou pi devan. Anpil fwa nou konn panse ke se ale nan plaj, anpil fwa nou konn panse ke se ale a la kanpay, anpil fwa nou konn panse se planifye Ebyen yon vwayaj, ale a Dubai, oubyen gen aksè avèk yon bèl vwati, oubyen gen aksè avèk yon bèl mak telefòn ki pral pèmèt ke moun sa ki nan vi nou an erez oubyen ere, anpil fwa se lwen de la. Donk, tou sa yo, yo enpòtan nan yon relasyon. Le plus important dans une relation, m pral di yon bagay la ki ekstrèmeman, ekstrèmeman enpòtan. E sesi se sa a kap kapab pèmèt relasyon an, men, rete fèm e dirab. Donk se vi anben kotidyèn nou. Se vi ou menm ki gason ke ou pote anben nan relasyon sa. Se vi ou menm ki fanm ke ou pote nan relasyon sa. Se ti amizman ke ou menm ki fanm oubyen ou menm ki gason ke ou antreteni anben antre ou menm avèk moun ki nan vi w lan ki pral mete vi anben nan relasyon sa. Eske ou tande byen? Ki pral mete vi anben nan relasyon sa. Ti jwèt ke ou te konn fè avèk moun ki nan vi w lan lòske n te fè premye a. Se sa k pral pot vi anben nan relasyon an. Ti pawòl, lòske ou te fèk kwaze avè l, men, kote ou te kwaze avè l la, lè w te fèk ap koze avè l la, ou te kwaze l la, donk ou te konn ap di l la, se sa k pral pot vi, enben, nan relasyon an. Ou sipoze resisite, enben, ti, enben, animasyon sa yo, pote yo nan relasyon an, pote yo, donk se sur ke, il suffit que ou ti a kè tout sa ke n di w yo la, se sur ke relasyon w, enben, ap bouste pou pi devan. Ou menm ki gason, se chèche konn ki tip de mizik ke madanm ou renmen, pase li nan kay la, rale madanm ou, Danse avèk madanm ou, ploge, sesi fè bèl ploge avèk madanm ou nan kay la. Se sa k pral pote vi nan kay la. Ou sòti, ou nan lari, ou konn ki tip de manje enben ke madanm ou renmen, ou konn ki tip de rad ke madanm ou renmen, enben ti aske si ou gen posiblite ou achte l, ou pote l nan kay la ba madanm ou. Donk, se sa k pral pote vi enben nan relasyon sa. Donk, m ap pale avèk nou menm ki gason, swaye galan. Donk, dotresouvan nou konn panse lòske n leve nan maten, Se fi an e ki sipoze Al prepare yon ti dejene, se fi an ki sipoze Al prepare ebyen yon ti bagay juste poul vin ofri n sou kabann nan e nou gen poun sòti donk se fi ap kouvèti l sa yo nou menm etan kòm gason li son devwa li son devwa pou fèl osi donk fi an. Lòske li antre nan koup la avèk ou, li pa vini etan kòm yon esklav. Fi an, li vini pou l ede ou. Ou menm tou, fi an, li vini pou l konplete ou. Fi an, li vini pou l konplete ou nan relasyon an. Donk, eseye konprann byen, fi an vini pou l konplete ou. Donk, lòske m di ke fi an, li vini pou l konplete ou, sètadi, ou menm, ou te deja yon pake, men fi an, li vini pou l mete tèt li ansanm avèk ou pou nou kapab pouse pou pi devan. Sa pa vle di ke fi sa a, li s on esklav. Anpil fwa nou menm gason nou konn panse ke eben sifi ke n marye avèk yon fi, fi sa a li etan kòm eben yon byen mèb, li etan kòm domestik nou. Donk lave, fi a ap lave, l ap fè manje, fi a ap pran dlo, fi a ap mete dlo pou benyen, fi a ap fè sesi, fi a ap fè sela. Donk anfendkont moun sa a nan relasyon sa a li vin konsidere tèt li etan kòm yon esklav. Moun sa a nan relasyon sa a li vin santi ke e kòmsi l p ap viv. Li vin santi lè l te lakay manman l, Li te ankò plis mye paske li t ap viv nan mitan frè l avèk sè l, donk li pa t konn fè travay yo pou kò l, donk tout sa k ap fèt e si l ap fè sa, lòt sè a fè sa oubyen frè a al pran dlo, men li vin nan relasyon avèk ou, donk se li menm k ap pran dlo, se li menm k ap lave, se li menm k ap pase, se li menm k ap fè tout, e ou menm ki mari l nan relasyon, sèlman al travay, antre, ba w manje, epi fè sèks, un point c'est tout. Donk se lwen de la. De la, pou se fè ke sitiyasyon li, enben. prezante konsa se sur ke fi sa lap santi kel abou nan relasyon se sur ke fi sa lap santi ke li nwi nan relasyon sa kite m diw byen pou relasyon kapab heureuse se pratike routine yo o kotidye m diw merci avek ou menm ki tap gade ti video sa ke donk pa neglije pataje video sa epi abone chanel donk merci tchao.